Bonjou bonswa tout moun, m gen plezi pou m enfòme n kèlkeswa kote n ye a nan lè ou pral gade epi tande videyo sa pa bliye ou konekte ansanm avè n Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an. Polis te desann nan Jakmèl, Save Qualy te gen yon kantite minisyon ak zam degè lakay li e yo ta repwoche l pou sa, se youn nan moun ki ta fè zam ak dwòg antre nan komin nan, poukwa pa nan depatman Sid la. Yo fè konnen li se youn nan boujwa yo livre, e menm enfòmasyon yo pral konfime pi lwen, misye se bra dwat Ariel Henry, e se youn nan moun ki ta bay anpil pwoblèm nan nan Jakmèl, popilasyon an rive pran lari fete aprè lapolis fin mete anba kòd tout fanmi sa, poukwa pa Kou èd ye la, ta gen posibilite pou BLTS ta transfere l nan lòt peyi pou l al reponn zak li ta fè sou popilasyon an, e se moun yo di tou ki gen kontwòl gaz la, e se moun sa yo ki genyen tout kontwòl sa k ap fèt nan zòn Sid la. Men pou lenstan m prale ansanm avè n ak dènye enfòmasyon yo, Edo Zenny pete lobo, pawòl anpil la fèk kòmanse nan Jakmèl, bann rara pran lari pou fete arestasyon sitwayen sa, Yo konnen ki tap fè anpil malvèsasyon nan zòn Sid la. Plis detay ak lòt nouvèl se koulya, rete konekte ansanm avè n, pa deplase e nou la nap kontinye pote nouvèl yo pou ou san fòs kote jan n toujou di l sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an. Donk, antwòt Joel Kaoulissa, e sensèman, e mè malgre tout bilan yon moun ou kapab di dè Ariel, ebyen li kapab met sa nan nan bilan l kòm pozitif. Li resi jwenn yon bagay pozitif. Li resi jwenn yon bagay pozitif, li arete yon towo. Pou konbyen tan, nou pa konnen. Menm si nou konnen se pa li ki dèyè sa, men se li menm ki pral jwenn kredi a kanmenm. Jij Joel Caroli ki nan men dcpj pandan nap pale la, enben moun Jakmèl se pa ti kontan anpil nan yo kontan paske selon tout enfòmasyon ki rive jwenn nou pou Jakmèlyen Jakmèlyèn an Jacques Joel Caroli nou konnen ki te Kontwole Jakmèl la tout fason, enben vire tounen ap fè avyon desann nan Jakmèl, enben jodi a la, enben pa rapò avèk yon enfòmasyon dcpj te genyen, yo desann nan Jakmèl kay towo a, enben sa yo jwenn se pa pale di men. Men depi an maten genyen plizyè enfòmasyon ki t ap veyikile gen yon avyon, bato avyon dwòg ki ta ki te desann nan Marigo enben ki ta fè kwè se pou Jacques et Joël Kaoli enben sa w tande a tou lapolis debake lakay Joël Kaoli yo jwenn zam zam de gè zam ki ta sipoze ale an Ikrèn. al fè gè, zam ki ta sipoze jwenn trete Ris yo, ebyen se li yo jwenn kay Joel Caroli. Men, Jimmy jis avan nou vin avèk enfòmasyon yo, nou pa bliye Joel Caroli ki te pandan manifestasyon ki tap fèt kont kesyon gaz la ki te moute a, Joel Caroli, ebyen gen plizyè manifestan bò kote pa yo Jimmy, Yo menm, ankò yn fwa, ki te akize Joel Kaoli, ki te voye tire sou yo, enben chak fwa manifestasyon sa ap fèt nan Sidès, enben nou konn wè pou pi piti gen 3 a 4 moun ki blese, san konte plizyè lòt sa ki te arive mouri. Men Joel Kaoli ki se yon prezidan nan depatman Sid la, ki se yon premye minis an apa an apa, ki se yon chèf, ki se yon bouwo, enben nan depatman Sidès la, enben Joel Kaoli, enben ki pat janm panse si li te kapab anba kòd, men nou pa bliye tou Jimmy Joel Caroli ki te deklare si e e yo pa vle gaz la moute, enben li pap fè kòmand gaz e li te di Ariel li menm, enben ou pa gen lòt bagay pou fè, se gaz la pou moute sinon pa gen gaz kap antre nan peyi a, Joel Caroli yon tou pwisan. E lè nèg yo pwisan konsa Jimmy, fò nou fè alizyon avèk Joseph Michel Martelly nèg sidès, pa bliye lè w di Joel Caroli E la famille Caroli Jimmy ou met tou panse avek ekip mateli a pase moun sa yo se pase pranm map pase chèche w se pwason kraze nan bouyon ebyen depi w wè ekip sa yo konsa Jimmy ou paka bliye ekip Joseph Michel mateli a ebyen nou kapab di Joel Caroli pou le moman la nou pap bliye towo sa. Pandan mwa septanm oktòb la, anpil moun Jakmèl viktim de Joel Khaoli. Pandan n ap pale a Dimi, le nome Joel Khaoli ki arete nan Jakmèl vandredi 25 novanm 2022 a pa biwo lit kont trafik stipefyan ki se BLTS, dcpj pou detansyon ilegal zam gè e minisyon. Hey Jimmy si wap wè zanmi Jimmy wap montre moun yo zam misye moun si wap montre zam yo vin kay misye nap bay zam si nou se Russe yo si nou se Ukraine yo gen konkou sa nou gen lakay yo nou pa an gè epi wè nèg la gen tout zam sa lakay li pou fè kisa'n pa konnen ebyen swit avèk yon enfòmasyon ki fè konnen gen yon kagezon dròg ki te debake marigo pou le kont de Joel Kaoli yon ekip detacheman Sid BLTS Yo jwenn e sezi lakay li 2 fizi de gè. Fè valè byen kay zam ki ta sipoze nan peyi serye, ki ta sipoze nan men lame Dayiti. 2 fizi de gè, yon fizi Smith e e Wesson de modèl MEP 15, a e moun ki konn zam yo n ap konn sa m vle di a, seri SW 75 106, kalib 5 pwen 56 milimèt. E di m sa, pandan sèten tan sa nou wè e e tip de bal sa yo. Yo antre nan peyi a anpil zam 5 pwen 36 milimet lan, 2 chajè gani de 47 katouch. Nou te genyen yon Uzi modèl SMG seri 09 30 35. Nenpòt ekspè nan zam e fè m konn sa sa vle di zam sa yo. E 2 chajè Uzi gani e y ap pale de. E 32 katouch kalib 9 milimèt, yon baton teleskopik, yon pistolè kalib 9 milimèt. Sa vle di wè misye te mache, misye pare li menm si yon nèg ki te nan gè. Sa vle di wè Joel, Caroli e Joel chak manifestan sot genyen Jakmèl se tire sou moun Jakmèl pou bò pa bò pou te anpeche moun Jakmèl manifeste mekontantman yo pa rapò avèk gaz la ki te moute a Jimmy e se yon nèg ki t ap ede Ariel Henry Wi efektivman, epi sa etone m ke nou wè popilasyon an, Jakmilyen yo, ke yo pa al, yo pa pran direksyon kay Joel jisteman pou yo met dife nan kay sa, pase, pase mwen gen kèk zanmi, gen kèk zanmi ki rele m ki pale m de sa, bon, mwen se si sete nou menm, nou pa la pou nou ankouraje vyolans, nou pa gen dwa fè jan de bagay sa yo, men nanpèch sa etone nou, daprè sa kèk sitwayen t ap di nou, men nanpèch, Nap gade medam mesye hein yon sa se lè nap pale de bon jan oliga kap kraze peyi zam kap antre adwan a dwat a goch hein san konte la se pa menm kesyon de zam nan ankò non se trafik kokayin seri de gwo dwòg di kap antre anndan peyi an kap sòti nou toujou dil plizyè kote hein ke se swa e ke se swa e kolonbi pou pa di jamayik e pou pa di meksik anpil kote yo sòti tout kote. Men se toujou an Ayiti lè konsa mesye sa yo. Men se pa premye fwa ke non Joel Karoly ap site nan zafè kokayin sa. Enn medam mesye se pa premye fwa men kanmenm nap salye BLTS, nap salye tout inite yo ki kanpe ki fè arestasyon sa. Men senpleman nou espere ke paske se souvan konsa lè arestasyon fèt pandan yon semèn yon jou de twa jou ou tande se kòrèk epi. De twa apeprè on de on twa mwa aprè yo relache yo. Se menm bagay la ki te pase avèk Labi, Lako e Salomon en nou yo wè te gon ekip kagezon minisyon yo te yo te pran kay Labi Ako menm gwoup menm ti gwoup vòlè sa yo ebyen sibitman aprè aprè on twa mwa e sa ou pa tande pale sa nan medya ou tande pop te gon jij te gon avoka ki te ki fè l ki libere l nan ka sa medam mesye. Nou la, nou swiv e nap espere, nap fè presyon pou sa pa rive medam mesye. Men kanmenm an ap felisite yon fwa de pli e lapolis paske nou toujou di si se pou Ariel Henry e anpil bagay pa tap fèt. Men kanmenm, kanmenm si se pat mechanste Ariel nan laj ke li ye la medam mesye, misye se yon moun ki te kapab Ariel gen posibilite pou l te pou l ta rantre nan listwa. Si misye pat antre nan pat enplike nan zafè lanmò prezidan Jovenel Moïse sa medam mesye a 73 ans misye te se yon misye te sipoze yon moun ki pa gen anyen a pèd Salomon a laj sa misye te sipoze di Ayiti se li k mèt se li k bòs sa vle di ke frekansite dominiken ap fè avèk nou yo li ta sipoze gen kapasite pou l ba yo repons m pap pale militèman palan Men nou konprann dezòd ki gen la nan zafè kokayin, nan zafè politik lan, nan zafè koripsyon. Misye Ariel a nan laj ke l genyen, misye gen posibilite pou l ta arete, pou l ta kòmanse mare moun. Misye gen posibilite sa. Paske a 73 an ou pa gen anyen a pèd. Ou pa dwe reste avèk, ou pa ka kòmsi depann de pèsòn. Ou granmoun, 73 an. Men w pa jann konnen. Gen dagon kèk mochon, kèk gèp ki vin mòde l, Salomon. Jan nou toujou di, foumi tout kote. Foumi gen dwa pale nan zòrèy li wi la a. Sa k ap fèt yo la, nou konnen e pa volonte pa l. Men, nanpèch, yo fèt kanmenm. Wi, frè pa m. E, la a ankò tou, Jimmy, e parapò avèk e arestasyon Jacques Sauli a. Sa moun ap gade dèyè arestasyon sa a. Eske se lapolis oubyen Leconte e Leconte ki se responsab e Leconte ki se responsab nou kapab di dcpj? Eske li pa genyen yon kout filè de e e Lèzetazini oubyen peyi oksidanto yo? Èske Jak Kawoli pa fè pati lis non moun yo ki pou mete deyò pami 800 moun? Men lò tande Kanada ap jwe manti nou konnen e nou pap pran nan sa. Nou pap pran nan sa. Kanada ka toujou jwe manti sa nou pap pran ladan. Men la ankò di èske se pa paske jodi a la nou kapab di e Jak Kawoli pat nan lis. Lis e gwoup moun, an palan de e nonb de moun yo te pote mete deyò nèg ki fè pati sektè prive a. Èske Jacques Caroli pa t nan lis la? Se yon kesyon n ap poze. Èske kounye a la e yo vin santi e Jacques Caroli santi y ap rive sou li ebyen li fè yo pran l pi rapid. Men kounye a tou èske Jacques Caroli y ap kenbe l ann Ayiti? Èske. Ou pral wè FBI, CIA, m pa konnen. Kòm se nan, kòm se kokayin, kòm se dwòg, nòmalman se DEA ki ta sipoze vin pran l. DEA. Wè DEA, wè DEA. Men èske la ankò toujou menm, DEA bò kote pa li, èske DEA yo menm bò kote pa yo, nou kapab di èske y ap vin pran Jack Caoli? Pa bliye non, pa bliye nèg sa yo, nèg sa yo se yo ki gen pò anndan peyi a, se yo k fè zam antre anndan peyi a. Se yo menm ki gen kapasite, san tèlman pè zam antre nan peyi a fas sa yo vle, yo pèmèt kowonpi peyi a, yo nan vann zam, yo nan tout bagay. Men pa bliye Jak Kawolin tou nan Sidès, se li menm tou ki gen kontwòl kesyon bato gaz nan Sidès la Jimmy. Se li menm ki ki ki ki kontrole gaz la, se li pou konnen a konbe a pran konbe gaz lap kapab a konbe kob lap vann gaz la, se li k fè mache nwa e nan nan nan nan depatman sidès la, sa vle di la fanmi Caroli se yo pou yo an an gwo se yo k kontrole depatman sidès la. Siw wè yo pa baw lèse pase kote pou pase ou pap ka pase. Avèk la fanmi Caroli wi ou paka fè anyen nan depatman sidès la ke obsève. Sa vle di jodia la arestasyon Caroli a m panse lap fè yon ekip komèsan paske jodia nou pa bezwen tèlman komèsan nan peyi a nou bezwen dè envestisè nou bezwen moun toudimi kote yap vin envesti yap kreye anplwa yap pèmèt lòt jèn e fè jwenn anplwa y ap kreye anndan peyi a e gen de bagay se pa lo e pa sendomeng pou n al achte l ni tou se pa e nan lòt kote pou n al achte l la nou kapab pwodui yo lakay nou men pa bliye nèg sa yo konpòte tèt yo an veritab komèsan an veritab machann se achte yo ekspòte epi fè mache nwa anndan peyi a ebyen jodi a fò n gade arestasyon Jak Kawoli a. Eske li pa genyen e men entènasyonal la dèyè l? Eske li pa nan lis non moun e li pa eske li pa nan lis non moun e nou konnen ki te gen pou te mete deyò a? Men jodi a la nou wè se Jacques Caroli e Jacques Caroli pou mwen menm se youn nan alye sur e Ariel Henry genyen paske se youn nan nèg ki te mande Ariel Henry Pou moute gaz la, sinon gaz pa pote andan peyi a, ebyen jodia la genbe nou kapab di ebyen se yon gwo kou ke dcpj, BLTS fè, men nap poze tèt nou kesyon eske li pa gen men entènasyonal la dèyèl, eske Jack Caoli, eske nan peyi a yap kite. Eske Diye pap vin pran lòt kote dèyè tèt mwen? Se su e sèten, nou toujou di l medam mesye, pa gen anyen k ap fèt la nan karayib la la ok pou ke anbasad amerikèn pa konnen. Pa gen anyen k ap pase anndan e sa se youn nan rezon ki fè ke fòk nou repoze tèt nou kesyon sou lanmò prezidan Jovenel Moïse. Pa gen anyen k ap fèt la ok, pa gen anyen k ap pase. Kagezon zam sa pou pa di e kagezon kokayin sa ki rantre an la Mesye sa yo, yo toujou ap di ak bouch yo, yo gen zam, peyi a yo kapab fè sa yo vle avèk li, depi yon nèg atake yo, y ap tire, pa gen pwoblèm. W ap tire toutotan pèmi w legal. Men, jan nou toujou ap di l, se kouzen l, si w wè yo pran ka w li nan bagay sa yo, m pa pral di Ti Djo ladan dirèkteman, men, sa pa etone m. Sa se premye bagay. Pi dezyèm bagay, Salomon, lè w pale de Joel Kaouli, Ou pa ka Ou mande l eske misye sou nan lis sou lis e moun ka kòm si sou fami lis lan men se si e sèten men pa bliye lè w ap pale de lis sa a nou pa ka pa pale de ki ki ko se remi egalman se menm mesye sa yo nan kesyon kagezon zam nan kesyon trafik de dwòg ki ko se remi bò frè Michèl Mateli se menm ekip lan. Se menm mesye sa yo, se menm menm yo menm. Si sa a son fot grav li ye, pandan ke nou non peyi ki pa dirije, pandan ke men menm jodi a si m rele lapolis aswè a la, li p ap vini, l ap di m li pa gen gaz, l ap di m ke li pa gen, li pa gen mwayen pou l vini, e pou mande m pou m pa defann tèt mwen. Donk mentenan, y a pa dot solisyon. Si nou pa vle sa rive nou lòt nèg vre paske m si ke 99 pousan òm dafè an Ayiti gen zam lakay yo. Se pa sa yo te di an premye? Yo pran jwe avèk yon pakèt kokayin ki te sot sesi ki sot sela. Anben nan kisa peyi a tonbe la? Peyi a tonbe nan yon grenn moun ki gen dwa denonse ke yon dwòg tonbe maygo li deside dwòg la se pou Edo. Se pou Jan, se pou Pyè. Vit, BLTS, debake, vin ka Pòl, li vin ka Jan, enben mèt nou mèt kite peyi a. San zankèt, san anyen, san ke n pa di ke, a, fò n fè yon ti ankèt avan wi, ou debake ka nèg la. E ou debake ka nèg la, pa vre, a setè edmi diswa, se ke lalwa pa pèmèt ou. San manda. Dezyèmman, kote grav la, sa avoka, avoka, avoka gen dwa pran sa a wi. Si gen, si gen, si gen jijman. Si arete, arete l pou lòt pawòl bay politik oubyen. Pou waf ke nèg fè arete l pou yo ka pran waf non l bay pa gen pwoblèm ta MDA di nou sa yon nèg ki m konn tande de moun ki di wè m pa janm vle pale paske wè te gen dezòd ki te fèt antre la popilasyon e e Joel e m te kanpe m te di je reste neutre m rete neutre malgre pandan. Nou ka griyen dan nou paske se pa moun pa nou. Se pa fanmi nou, se pa moun nou. Men menm tou, si yo te pran m la, nou t ap di ki mete bout la tou men gen de moun m konnen k t ap reyaji. Sa wi, m konnen gen de moun nan kominote m k ap reyaji. Bay zanmi k pale anpil lan. An atandan ke misye te di ke ni mwen ni Joel lè sa l ap kraze Jakmèl wi e pa mwen l ap kraze non. Pase sa lap di a e le mond kap gadel gen gang ki rele kijan rele nonm lan rele papouch kijan rele nèg li te di a pacho e rafo enben pandan setan men yo te fè 7 èd tan yo tap fouye kay Joel yo detripe tout kay la nèt pou yo te jwenn paske te gon moun ki te di yo gen plis ke 500 kilo kokayin lakay li yo tèlman sur de sa yap di a yo deplase pou yo vin pran bagay la. Menm jeran an yo fout kout pye yo di jeran an kote kote kokayin nan ye yo bay menm kokayin ok donk ya jwenn yo jwenn 2 zam yo jwenn 3 zam youn se pou pitit jwèl ki gen lisans men yo deside ke lisans yo bay jakmèl la pa bon. A vle di sa SDPJ ba aba a pa bon. Y ale avèk revolvè a. Nan twa zam ou wè yo, gen youn ki gen lisans. Men yo mete l kòm moun ki pa gen lisans. Ankò, nou gen dwa pa konn zam. Men, lè jounal yo ap bay, pa egzanp Klendèy, menm Metwonòm, fè erè a, yo di w ke yo jwenn 2. Kantite de zam ka Joel. Tout moun te konn panse ke lè pandan yo met foto Joel la, nou ta pral wè omwen 50 galil, omwen 50 mitrayèt, omwen 70 sesi, nous avons vu 3 zam. E pami lèkèl yo di w gen zam yo, se zam ki en vi ankò a, zam de guerre. Gon sèl zam de guerre. Wouzi pa zam de guerre. J'ai vu la police écrit Wouzi son zam de guerre. Wouzi se 9 milimèt ke l tire. Se vre, li pa genyen, yo pa bay lisans pou yo. Se vre, lòt zam nan ke nou wè a, yo pa bay lisans pou yo. Men se vre tou, le système de sécurité publique est défaillant, est défaillant. Sistèm sekirite piblik la li defayan. Chak sitwayen òganiz sa sekirite pèsonèl, se sa l ye nan peyi a medam e mesye. E si yon nèg gen mwayen ou pa ka gen zam sa yo anndan lakay ou enben lese le peyi. Pa gen lòt pawòl non. Pa gen lòt pawòl non.